Bonjou bonswa tout moun, m kontan ansanm avè n, tou depan de kilè, ki kote, e moman ou pral tande enfòmasyon sa, pa bliye ou konekte rezo enfòmasyon an Sofia TV 83, rete la, men nouvèl yo an detay. Jodi a deja fè 17 mwa depi Prezidan Jovenel kite tè sa, yon asasina ki bay anpil tèt chaje, ap kontinye fè deblozay kote Ariel livre peyi a, E anpil moun ap poze tèt yo kesyon ki sa k ap fèt, ki sa k p ap vini. Nan yon nòt yo mete deyò, Stanley Likant ap rakonte nan emisyon Boukante Lapawòl, men ki sa nou ta dwe swiv, e si nou fè menm bagay ak Salvadò, pral gen deblozay nan peyi Dayiti, yo pral touye gang, anpil nèg pral mouri, e fwa sa a, fòk nou genyen yon premye minis ki pa nan gang, ki pa nan vòlè, ki pa gen anyen l ap regle, men ki poutan ki gen konfyans popilasyon an, ki ka wete n nan sa n ye la a. Yon kantite kòb te debloke tou. Pou touye jovenel e se menm jan yo fèl pou Éric Jean Baptiste koz yo gentan pran lari yo jwenn ti oligat nan petion ville ak boujwa nèg ki met ansanm pou fin kraze peyi a e jodia anpil moun pral riposte deja 17 mwa anyen poko ka di yo di madame maniga pral pete lobo Yo di tou jij Russell Voltaire dwe demisyone e fwa sa kisa kap rete, kisa kap di nan peyi a, bagay yo vrèman dejenere. Rete la tout moun, pa deplase, anpil detay nan enfòmasyon sa se ak Samuel Hugues, analis politik la, kap pote plis enfòmasyon konsènan sa kap pase nan peyi Dayiti pou disetyèm mwa lanmò Jovenel ak gang yo, lame Dayiti e sa kap pase tou nan Salvador Kote nou ta swiv menm egzanp sa a e ki pral mete n deyò nan zafè gang an Ayiti? Si w poko fè sa, konekte ansanm avè n, abòne, Sofia TV 83, tout enfòmasyon ak nouvèl yo ap vini san kè sote. Fò pa bliye ke otorite ke w gen la a yo, se yo menm ki sèvi a gang yo pou fè 6 tantativ koudeta kont Prezidan Jovenel Moïse pandan 4 an. Tann mwen, Se yo tann ki mwen, boule tann mwen, 15 komisarya. tann mwen map vin sou ou. Ou di kesyon volonte a, repons lan nan entèvyou. Mwen menm mwen te fè avèk Vitelòm nan. Sa vle di kisa? E Vitelòm di w klèman ke li te konn reyini avèk Ariel, Rika, tout moun sa yo anvan e aprè yo touye Prezidan Jovenel. E li li te envite nan Palè Nasyonal pa Sekretè Jeneral Palè Nasyonal la. Donk lè w gen dè zotorite leta e e talè w sot di yon bagay ki reyèl. Lè Muscadin jwenn nimewo telefòn otorite leta. anndan telefòn gang yo. Se pa yon aksidan ke l ye. Se yon chwa de jesyon politik. Sa vle di nan 18 mwa ki sot pase a, o nivo de la jesyon politik, nèg y ap jere politik la avèk 2 bagay, 1 avèk lè gang, 2 avèk la vyolans ekonomik pou bay pèp la okipasyon. Men, men, men, ban m di w, eksplike m, sa k ap pase Salvador la, e li te konn fèt deja. E ansyen administrasyon an te petèt fèmen zye sou li. Men, an fonksyon de ki sa Prezidan Salvadò a jodi a li di tèt li li menm fò l rezoud pwoblèm sa a? Èske se imaj l ap chache, nouvèl imaj l ap chache pou peyi l, opòtinite l ap chache oubyen li kwè ke kesyon gang ame anndan peyi sa a li anpeche devlopman reyèl Salvadò? Sa ou genyen kòm eleman nan bagay sa a? E youn nan pi gwo gang ki bay pwoblèm an Amerik Santral e Ozetazini, li rele MS 13, MS 13. E se Salvadò ke l sòti. Se bon gang ki nan griyen dan. Donk, otorite Salvadò yo, e ki sou pouvwa a koulye a, yo rann yo kont ke pap ka gen devlopman ekonomik, pap ka gen sosyete si pa genyen e sekirite. Donk nèg yo antre nan bank santral, yo pran 136 milyon dola ameriken, yo ekipe lame a lapolis, yo refè enfrastrikti jiridik lan ki pa pèmèt jij a komisè gouvènman lage gang. E se pou sa mwen m te pwopoze w, m di w si w vle, youn nan emisyon w yo, m ka envite pou ou youn nan gwo otorite sa yo, swa prezidan an oubyen yon lòt moun nan administrasyon an pou yo vin esplike w kòman yo menm nan Salvadò, Nèg yo touye prèske 3 mil 500 gang e yo gen 43 mil nan prizon. Jodi a, moun nan lari ap fonksyone, dyaspora ap debake, touris ap debake Salvadò. Men, pou nou fè li, otorite sivil ke nou gen la a yo ki enplike nan gang, ki enplike nan touye prezidan pa ka fè travay sa a. On bagay ki klè. E se pou sa mwen menm chak fwa m pale avèk ou m di w, an 2023, premye trimès 2023 a, Pi gwo defi ke nou genyen, se kòman pou n jwenn yon nouvo premye minis pou dirije leta a, pou sa ka fèt. Sa w t ap di a talè a, e se lesansyèl ke w di talè a, si gen de otorite sivil ki gen volonte, e mwen menm m te fè kalkil lan, ou bezwen apeprè 3 mwa edmi, 4 mwa pou kraze gang yo. E se pa pa aksidan gon kolonèl lame ki di w konsa ke, lame Dayiti wi, si yo ba yo zam yo, y ap kraze gang yo. E lame a pa nan griyen dan li menm. Li pa vin, li pa nan, eskize m mo a wi, li pa nan tete lang avèk vakabon. Li met zam sou. E Salvadò itilize lame tou nan kad sa a. O! Salvadò itilize ni lame, ni lapolis e nèg yo mete zam sou gang yo frè m. Yo gen zam. Jounen jodi a, peyi a pa bezwen okenn entèvansyon militè. Wi, m t ap di sa dènyèman. M t ap di sa dènyèman. Nou pa bezwen entèvansyon militè. Nou pa bezwen okenn entèvansyon militè. Sèl bagay, paske reyalite a ki sa? Ou te gen yon minis de lenteryè ki nan gang, nan trafik zam, l oblije ale. Ou te gen yon minis de lajistis, menm mouvman. Premye minis ki la a toujou, menm mouvman. Minis defans, menm bagay. Aa ou pa gen otorite sivil jounen jodi a. Donk si nou pa gen otorite sivil lan, lesansyèl son bagay ki senp ki pa konplike. Men kouman n pral retire Ariel la? Ki moun andedan peyi a? Padon? Kouman n ap retire Ariel? A la volonte du peuple se la volonte de Dieu monchè gen de moun ki te pi pwisan pase Ariel ki mache monchè. Eske ou wè mwen m ap tann kilè bwa kale ap tounen yon bwa pikan. Son jou maten l ap leve m pa konn kilè. Paske lò gen enflasyon a 49 pousan menm. Gade, Stanley m di sa souvan, nou pa gen okenn chans avèk Ariel non. A, bon m di w yon bagay. 1, si misye pa t enplike nan tiye prezidan, misye pa fè okenn efò pou di l pa enplike nan touye prezidan, misye alèz. Dezyèm bagay la, misye gen 19 mwa la. Yon nèg ki newològ, sa vle di ki gen yon minimòm de nivo akademik ke w genyen, Ou te nan pati politik, nan Inite, nan yon seri de lòt pati politik. Ou gen prè de trant an de ekriti politik. Ou konn sa sa vle di la sekirite nasyonal de yon peyi. Donk kòm si la an si mwa, si misye te kapab, misye depi si mwa apre ke misye monte, misye t ap kraze tout gang yo. Sa vle di ke misye gen oligak ki sou tèt li, ki mèt gang yo. Misye gen de patwon politik ki sou tèt li, ki mèt gang yo. E misye nan gang yo tou. Misye pa ka ban nou ou wè volonte wap cheche la se lotorite sivil sa di an jeneral teknisyen nan lame la polis yo yo wè yo blije wè nèg a la al rive direktè jeneral li lap lap fè sal kapab wi lap lap pouse gen de kote l rive bon gen de bagay m wè m bon DG a fè bon. Misye fè gwo jefò men se otorite sivil ki sou tèt nèg yo menm. Nou gen yon lòt bagay Stanley, prè de 9 mwa, 12 milyon dola nan men yon konpayi kanadyèn Incas pou ban nou 18 blende, yo ban nou 3 ansyen epi ou pa janm santi leta fè okenn, kòmsi sa n vè riyè di pou yo. Se yon lajan n pèdi, se yon lajan n prete Kanada oubyen n prete INCAS, konpayi an, bon pa menm Kanada, konpayi kanadyèn sa a. Sa bagay sa a ye? Poukisa silans sa a? Analiz pa w sou sa, se ki sa? Bon, y a anyen detonan, tout moun ki la yo se blan yo vin fè bagay. Y a, y a, bon m di w yon bagay, lè w gade sovajri politik e sovajri ekonomik ki fèt sou pèp la an 2022, avèk la konplisite dè zotorite de leta, e yo pa gen okenn sansibilite imèn. Donk. Kesyon de wap pale la de vizyon de la sekirite ou pran 12 milyon voye ka non monchè nèg kijan pou ya tout kote nèg yap gade kijan pou yo fè kòb nèg di bidjè leta 407 milya de goud nèg yo depanse la an 18 mwa 333 milya de goud ladanl se nan bank santral e poutan lè Jovenel te la e gouvènè bank santral la te di pa gen kòb pou al fè pwojè pou pèp la nan pwovens men koulya gen kòb pou fè tout bagay. Donk sa montre w tranzisyon an ki sa l ye tou. Donk mwen menm anndan otorite leta ki la yo, mwen menm m gen yon bagay ki klè, yo pa pral mennen nou an okenn kote. 11 milyon moun k ap tande radyo a la aswè a, si nou vle peyi a avanse an 2023, nan trimès k ap vin la a, se kòman twouve yon nouvo premye minis e yon kabinè ministeryèl kapab de retablir la sécurité. Yon fwa sekirite a retabli, Tout bagay posib. Yon grenn bagay pwochen gouvènman, pwochen premye minis lan gen pou l regle. Paske nou pa ka mete prezidan toutotan ke pèp la poko vote lè yo touye yon prezidan, se sa atik 149 la di. Donk fò n jwenn nouvo premye minis lan ki ka retabli lasekirite, ki pa nan griyen dan. Ou wè nan Salvadò, nèg yo touye 3 mil 500 gangmen. 40 mil nan prizon la a pandan m ap pale avèk ou la a. E si w vle semèn pwochèn m ap mennen youn nan gwo otorite. Salvador nan emisyon an pou pou yo vin baw detay kijan yo fè sa men nèg yo pa nan griyen dan non men yo mete zam sou gang yo. Men fòk gen sa yo rele volonte e pouvwa sivil la. Se sa, paske banm di yon bagay, kisa nèg yo fè? Oligak yo mete avèk opozisyon radikal la pandan 4 an, pandan prezidan Jovenel, Kote yo fè gang yo gen plis zam ke lapolis, nèg yo boule 15 komisarya pandan prezidan Jovenel te la pou yo te ka fè koudeta yo pa resi reyisi se pou sa yo touye l donk ou pa ka vle ke nèg ki pase 4 an e se pou sa blan nan ipokrit avèk nou tout nèg ki kreye gang ki la yo poko k janm gen youn ki sanksyone non ke l oligak ke l politisyen k kreye gang ki la yo. Pou ou gen youn ki sanksyone. Non la la la la la map swiv ou la map swiv map swiv wayè aprè anpil enterè Bon poum diw yon bagay Mèt afè yo poko mèt afè yo poko nan anyen la a. Non monchè mèt mèt afè gang yo wè tout mèt gang yo anplas ke l oligak ke l politisyen ki mèt gang yo nazyonzini kanada etazini poko sanksyone youn. Payi pandan 4 ans avèk gang sa yo ke nèg yo sèvi pou fè 7 tantativ koudeta kont Jovenel Moïse. Tout gang yo entak la a, san pwoblèm. Donk mwen menm, m ap rekòmanse sa w te di talè a, il faut la volonté, avèk mesye sa yo, e pa gen anyen k pral chanje la. Il faut un nouveau Premier Ministre, kesyon an se ki sera le prochain Premier Ministre? E pwochen Premye Minis ke n ap chwazi a antanke peyi, Li pa ge dwe genyen oken lyen ni de prè ni de lwen avèk oken gang. Depi yo mon, depi non an monte, li gon sant de koneksyon ak gang, moun sa a pa ka premye minis. Donk kesyon fondamantal la se, mwen menm depi m gen 6 mwa map repete sa, ki sera le prochen premye minis? E, e li pli, li plis kon kontrent pou nou genyen yon nouvo gouvèneman k pou rezoud pwoblèm sa a. Li son kontrent menm. E lè nouvo gouvènman sa a monte. fò yo revoke Baden Dubois pase ke lè gouvènman an pral monte misye gouvènman an pral di li bezwen kòb pou achte zam Baden Dubois pral di pa gen kòb pase se nan men oligak ke l pran lòd donk nouvo gouvènman kap monte a e depi pou kounya yo e map presize pou ou depi sou Jovenel Moïse misye pa janm pran lòd nan men prezidan an se nan men ekip li se sa m di w se nan men oligak li pran kòb ou konprann donk se nan men oligak misye pran kòb. Non m pap di l pran kòb m prefere di. Non m ap di l pa kòb eskize m se lòd m tap di. Lòd. Misye pran lòd e se mo a k echape m eskize m. M pa di misye pran kòb misye pran lòd. Patwon misye se oligak petyonvil e la l pran lòd. Donk pwochen gouvènman premye minis a minis k ap pral monte yo fò yo mete yon gouvènè bank santral k ap bay kòb pou al achte zam k ap bay kòb pou konbat lavichè. Paske depi w retabli sekirite a, ou bay pèp la espas pou l al lekòl, pou l al nan mache, pou l fè ti afè l, pa gen gang k ap menase l, peyi a kòmanse respire, tout e posib. Dyaspora ka rantre, envestisman ka vin fèt, eksetera. E sa. Donk mwen menm, m pa nan afè akò, m pa nan, se atik 149. Ban nou yon nouvo premye minis kiyès ki fanm oubyen ki gason nan peyi a ki gen nannan ki gen jèvrin ki ka monte la ki di. Men ou pa wè kiyès ki te ka vin premye minis la? A mwen m pa pral bay sijesyon talè a di se moun mwen wè sa m konnen la m pa pral bay non men la pandan n ap pale la nan radyo a gen anpil moun k ap fè refleksyon an nan tèt yo yo gentan wè 3 ou 4 moun ki ka fè travay sa a. Lè di menm pwofil moun ke map chèche a, nou gen dwa defini pwofil la ansanm. Lè di nou parlons de rétablissement de la sécurité, m pa bezwen yon moun ki gen anpil fòmasyon, yon moun ki ka retabli la sécurité. Kiyès cette personne capable de rétablir comme premye minis? Kòman w vle gen yon premye minis andedan yon peyi? kote pwoblèm priyorite pèp la se sekirite, epi an 18 mwa ou pa janm wè sou kamera reyinyon premye minis lan avèk le minis de la defans, le minis de la jistis, le kòmandman de la polis, le kòmandman de lame, les sèvis dentelijans. Misye pa janm fè l monchè, a moun tro lyen misye gen avèk gang yo monchè. Misye voye yon sinyal trè klè. Epi oligak ke nou konnen k ap pilote gang nan. Wè oligak prensipal ki nan touye prezidan, 2 oligak prensipal ki nan touye prezidan kap pilote gang yo. Nou vin wè klèman sa atravè atis ke nèg yo voye mo, mesaj oral e lòd oral bay gang yo. E nou wè ki atis ki pote lòd yo ale. Donk nou menm nou wè bagay yo klè. Donk son kesyon de, antouka demen se 18 mwa prezidan asasina prezidan Jovenel Moïse lan. Mwen m panse ke aswè a son grenn bagay map mande. M mande jij lan poul demisyone. Jij Walter Wessel Voltaire, paske misye k montre klèman atravè echanj ke l fè avèk lòt jounalis lan ke se politik ke l ap fè. Yo ba l yon misyon trè klè, petèt sakrifye yon oligak, sakrifye Badio, sakrifye de twa nèg nan polis lan, epi twa ka moun ki patisipe nan touye prezidan inosante yo. Donk mwen menm, kòm se yon nèg Nòdwès li ye, mwen m pa vle antre nan konfwontasyon a nèg Nòdwès, m ap di Walter Wessel Voltaire demisyone, deja yo mande depòtasyon w. Yon jij ki onèt, depi w resevwa lèt depòtasyon ou te dwe retire kò w. Lefè ke w ap pèsiste la epi w ap fè dè divèsyon montre ke se yon misyon politik ke w gen. Donk nou menm nou pa pran nan misyon politik sa a ke yo ba ou a. Donk si w se yon nèg Nòdwès tout bon pitit Kapra Lamò, remèt lèt demisyon w epi yon bagay ki chokan pou montre w ke nèg yo prè a tou. Chavanne Etienne ki depòte tèt li de dosye Jovenel Moïse lan, li menm y al mete nan tribinal de premye enstans. Sa di tout obstriksyon a lajistis sa yo se yon chato de kat ke nèg y ap bati, nèg yo panse ke yo ka bloke pre jistis pou prezidan an, nèg yo twonpe yo. Nèg yo twonpe yo. Imaj la. Si Sankara ka jwenn jistis e pa prezidan Jovenel Moïse ki pap jwenn jistis. Stanley imaj la imaj la te petèt deranje anpil moun madan Maniga boutèy wiski epi yap pale de li etc. Kanmenm m pèdi m pèdi m pèdi madan Maniga. Ti mesye ki fè madan maniga sa yo mesye nou fè madanm nan tò ok pase ke madanm nan lakay li an prive lap bwè kòman rele mak la sweet whisky ou byen special whisky. Genlè se something something special something special. Something special ou konnen mwen m pa bwè tafya m pa konn bay mwen bay la make something special ou pa fè madanm nan sa epi bon mwen mwen tu wa depi la signature de l'accord du 21 décembre. Gen yon bagay ki trè klè pou mwen. Gen 3 sektè anndan akò 21 desanm nan ki touye Erik Jan Batis. Premye sektè a, menm jan w wè yo t al eseye touye Anèl Belize a e konsa yo touye Erik Jan Batis. Se premye sektè a. Dezyèm sektè a w ap wè ki oligak ki bò tab la k enplike nan touye prezidan an. E twazyèm sektè a se anndan gouvènman an ke l ye men m poko ka wè klè men yon moun kòmanse wè klè e paske banm yon bagay pou yon lidè RDNP konkou Erik Jan Batis ki endepandan ekonomikman ki pa bezwen anyen de pèsonn depi w wè akò a Erik pa t ap siyen l e se pou sa yo touye l. Se pou akò a te ka siyen. Nèg yo panse ke akò a. Akò a gentan degonfle la a pandan m ap pale avèk ou la a. Men pandan akò a degonfle, akò a pèmèt nou wè klèman, e m pral pi lwen, menm moun ki touye Prezidan Jovenel Moïse yo, yo enplike tou nan touye Eric Jean Baptiste. Peyi a pa ka fonksyone konsa. Si yo ka leve yon maten, yo touye yon nèg konkou Eric Jean Baptiste nan sosyete pa nou an, pèsòn nèt alabri. Donk lè a rive, m kwè ke pou nou mete yon pwen final. A a sa kap pase la a, nou bezwen yon peyi ki gen lapè an 2023, yon peyi kote pèp la ka respire, la jenès ka respire. Kè lè le premye minis kapab de retabli la la sekirite? Ki gason an dedan peyi a, pa egzanp m konnen nan komisyon entè amerikèn de defans, gen yon ventèn de moun ki spesyalize nan kesyon sa yo. Eske nan moun sa yo gen youn ladan yo k ka premye minis? Fò n al gade gen fanm tankou gason. Ou byen. Eske gen moun ki te fè karyè nan kesyon de sekirite, lapolis, lame ki gen pwofil pou vin premye minis? Paske premye minis, pwochen premye minis ke nou bezwen an, se yon nèg ka pral mache kraze gang grenn pa grenn. Nou pa bezwen anyen ankò. Nou pa bezwen ekonomis, nou pa bezwen la. Nou bezwen yon premye minis ka pral mache pran yo. Peyi a bezwen lapè. Wi definitivman. Kòman ou vle w nan yon peyi e ou la a Pòtoprens, ou pa ka monte Kafou, ou la a Pòtoprens, ou pa ka monte Kenskòf, ou la a Pòtoprens, ou pa ka al Kwadèboukè, ou la a Pòtoprens. E se si depi 19 mwa li konsa. A, se sa menm, se sa. Pa gen yon volonte, pa gen volonte. Stanley, Stanley mèsi anpil. Donk il faut trouver. Wi, wi. Se mwen pou remèsye w. Bondye beni w, kenbe la. Mèsi anpil, mèsi anpil. E, e, wi, sa e ti videyo. Sa e ti video madan maniga a. Ou konprann? Ti video madan maniga a. Ou wè li pou montre madanm nan kap bwè kleren. Ou wè men madan maniga ki. Son kanpay kap fèt pou li la. Mwen santi ke kò a pa bon. Video sa ap disponib sou tripotay al gadel kounya. Wèl pa bon, fizik la pa bon, kò a pa bon. Kò a pa bon menm, li pa bon ditou. Epi yo mete boutèy kleren ke yo sot bwè la, sot bwè wiski pou montre ke tout bagay anfòm. Men nou pat bezwen rann sa piblik hein Men madanm nan te konnen Djanm Djanm ke jamè solid. Kontrèman a sa moun ap di, pa gen. Mwen fè de tèt mwen pòt pawòl chak grenn moun ki viktim de kesyon ensekirite, m fè pòt m fè tèt mwen pòt pawòl oprè de Direksyon Jeneral Lapolis la e jodi a m te gen yon konvèsasyon pa ekri avèk chèf polis la. E se chak jou m ap entèpele lapolis la. Men sa m ekri l, Bonjou. Sa m konnen sèlman depi w gen volonte w ap bay rezilta. Eseye gen yon ti volonte pou yon jounen sèlman epi w ap wè rezilta a. Direktè jeneral polis la reponn mwen, li di m, Ou mete volonte m an dout? M reprann, Depi ou vle, depi ou gen volonte, wikenn sa ou ka demantle yon gang, e volonte sèlman pou gen. Men mwen klè, depi Elbe, Frantz Elbe gen volonte. Li ka demantle gang yo grenn pa grenn. Mwen m klè. Pandan wikenn nan ki sot pase la a, Muscadin pran 3 bandi, 3 manm gang. Selon enfòmasyon sa yo, nèg sa yo t ap travay nan gang FESA, zòn Laboul. E jan m di w lan, Muscadin pa travay pou kont li. Dayè misye dòmi on fwa, on jou pa semèn. E li detèmine jou an an fonksyon de feeling li. E la kòmsi m ta di w li dòmi chak lendi, non. Li dòmi an fonksyon de feeling nan ki di se jou sa a pou dòmi. Misye pran 3 bandi nan telefòn bandi yo. Nèg yo tèlman entèlijan yo pa met non. Yo met 2 chif. Anlye plas pou nèg la ta mete e. Pierre Richard Jacques oubyen Jean Claude Milfort de non konsa? M espere pa gon Jean Claude Milfort non ki egziste. Bon de non an lye plas nèg a ekri non e prenon moun nan li ekri de kòd tankou 509, 410, 347, 718, 003 epi gen de kote ou wè non an se kaporal 1, kaporal 2, kaporal 3. E silvouplè nan telefòn bandi yo jwenn de nimewo otorite pa avèk non yo men avèk de kòd pa avèk non yo men avèk de kòd. Muscadin. Jean Ernest Muscadin ak zong misye wap fonksyone se sa yo rele volonte a e se li ni Ariel Henry e ekip li ni direksyon jeneral lapolis lan pa genyen chak fwa ou wè map kalonnen kestyon direksyon de ransènyeman an. Dènyèman gon moun ki di mwen nan bidjè ransènyeman an on parle de 8 millions de goud men èske ou konnen se 50 mil goud chak mwa yo bay pou ransèyman? Kouman ou konprann on sèvis ransèyman 50 mil goud chak mwa? Eksplike sa a. Kòman w vle yon sèvis de ransènyeman y ap bay 50 mil goud chak mwa? Nou genlè pa konprann sa sa vle di ransènyeman. Hein? Yon sèvis de ransènyeman anndan yon lapolis 50 mil goud lemwa. Mesye Frantz Elbé, Direktè Jeneral Polis, avèk tout avantaj ke Leta a ba ou, ke nou menm, nou mete pyas nou yo ansanm, nou peye w chak mwa, depi w gen volonte a w ap bay rezilta.